Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kaw pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou pati pou yon ventèn minit enfomasyon, men genyen zen tou yon tou ka. Fòn di ke, sanble gen yon zo pwason la ki sou wout pou kwoke nan goy Ariel Henry. Ariel Henry nome minis, pa gen moun ki di anyen, Ariel Henry fè sa l vle aparaman, ebyen se Ariel Henry ki sou wout pou genyen batay sila, men de tout manyè nou menm je nou la n ap gade, n ap swiv kòman sa prale, men de tout manyè m santi bagay sa kapab gen arestasyon ladan l, kapab menm genyen prizon ladan l itou, humm tèt chaje. Antouka fò n di ke Genyen enstalasyon ki fèt. Anpil enstalasyon fèt jodi a. Men nou te plis panche sou enstalasyon minis planifikasyon ak koperasyon ekstèn nan ki se Ricard Pierre. Ricard Pierre ki ranplase nan pòs sa a Simon Dieuseul Dera. Ebyen fò n di ke daprè analiz anpil moun. Ebyen si Mon Dieu seul de ra, ta sanble se mesye SDP yo ki bal on ti tap sou do men paske misye te fè yon move deklarasyon kont nèg sa yo wè nou te diw sa yè ebyen jodi a sa pase kòm de bon anfan donk Ricard Pierre a parle si Mon Dieu seul de ra a parle egalman epi si Mon Dieu seul de ra pèmèt ke Ricard Pierre gen konesans sou yon seri de dosye nan ministè la antouka sa se pase. Byen koul Ben eske Dera ap jwenn lòt pòs? Bon sa se la grande question qu'on se pose Koute fòn di ke depi ou di Ricard Pierre ou di sdp e lè w di sdp kiyès Majò Jon ebyen se Nenel Cassy ak André Michel tèt chaje wi dans la République antouka mwen ap pwopoze nou tande la Simon Dieuseul Dera ki se minis sòtan yon ti bout nan deklarasyon n epi aprè ce sera le tour du nouveau ministre Ricard Pierre. Le service public est un bien collectif. Et par-dessus tout, il incarne le prisme qui captive l'intention de la population qu'il dessert. Ces soubresauts se traduisent souvent par des insuffisances de l'État et par des approximations dans le service aux citoyens. Durant toute ma carrière au service de la population, j'en ai fait l'expérience et j'en ai ressenti les effets dans la vie quotidienne. Si j'ai commencé mes propos par ce constat, Monsieur le ministre, c'est parce, que, parce que, autant que moi, vous êtes un serviteur public, attaché aux valeurs et soucieux de la trace que laisse son parcours, quelles que soient les responsabilités qu'il est amené à assumer. Je vous félicite pour cette accession à ce poste de grande responsabilité et pour avoir côtoyé durant plusieurs années dans la vie publique, je demeure convaincu que vous ferez de votre mieux pour mériter la nation. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le Premier ministre et lui réitérer de manière sincère toute ma reconnaissance d'avoir fait choix de ma personne pour servir mon pays à ce niveau de responsabilité. J'ai essayé de remplir cette fonction avec compétence, sans de responsabilité, et dans cette période troublée avec dignité. Toutefois, quoi que nous ayons fait avancer quelques dossiers, dont celui des ODD, les différents projets que j'avais dessinés dans mon discours d'installation, notamment la mise en place de corps de planificateurs, le renforcement des directions techniques, l'initiation du projet de construction des locaux d'IMBCE et du une plus grande interaction avec les ministères sectoriels se sont fracassés au mur des catastrophes dont nous sommes coutumiers. En effet, moins de mois après ma prise de fonction, le séisme du 14 août 2021 a chamboulé tous les plans et rédigé les projecteurs vers la péninsule sud. Cet événement, pour des aspects qui soient tant sur le plan humain que matériel, a toutefois permis au pays de se regarder une fois de plus dans un miroir et de mettre à nu l'immensité de nos cases. Ceci a déclenché un immense mouvement de solidarité, tant national qu'international. Mais cette catastrophe a également été l'occasion de lancer le processus du PDNA, dont les résultats ont été présentés il y a deux jours à l'hôtel Caribé et qui fait déjà l'envie de bon nombre d'observateurs internationaux. En effet, la méthode utilisée, en l'occurrence en mettant les territoires au cœur du projet et en réalisant un document simple, clair, précis et exploitable facilement, a produit des résultats exemplaires. Je n'ai aucun doute que la continuité dans les bonnes actions que nous avons entreprises vous tiendra à cœur, Monsieur le ministre. À mes collaborateurs du ministère, je vous remercie de m'avoir offert un soutien sans réserve et d'avoir toujours été à mes côtés en toutes circonstances. Vous avez un ministère avec des missions extrêmement précieuses pour l'avenir du pays. Chérissez-le, ne l'abîmez pas et soyez au rendez-vous des heures de gloire qui reviendront certainement pour notre cher Haïti. Monsieur le ministre, je vous souhaite du courage et du succès pour le bien de ce pays et nous aimons tous. Je voudrais, en tout premier lieu, remercier le grand Dieu et l'univers de m'avoir gardé en vie jusqu'à cette présente minute. Je voudrais ensuite remercier le Premier ministre, son Excellence M. Ariel Henry, chef du gouvernement pour la confiance placée en moi, en portant le choix sur moi comme ministre de la planification et de la coopération externe. Qu'ils reçoivent ici mes sentiments de gratitude et soient aussi assurés de ma ferme détermination à tout mettre en œuvre pour une collaboration sans faille en vue d'apporter des résultats tangibles et satisfaisants. Je remercie tous ceux et toutes celles qui croient en moi et qui me soutiendront tout le long de ce parcours dans une fonction de haute responsabilité dans cette conjoncture complexe et difficile. En effet, dans le cadre de la mission de l'État consistant à promouvoir le développement national le ministère de la Planification et de la Coopération externe a la grande responsabilité de concevoir et préparer les plans de développement du pays. Au regard du décret du 2 février 2016, qui est la dernière monture de régulation redéfinissant son rôle, le MPCE se voit assigner deux principales missions. Élaborer les plans de développement économique et social du pays améliorer le système, les systèmes de planification. Après plusieurs décennies, le constat révèle que les conditions socio-économiques de notre pays ne sont pas améliorées. Tous les indicateurs sont au rouge. Le tableau est navrant. Une éducation délabrée, absence de politique publique sérieuse de soins de santé, un environnement dénudé, une économie anémiée et en lambeaux, un niveau inacceptable d'insécurité alimentaire et d'insécurité de l'eau. Pauvreté et misère sont devenus pour nous des interlocuteurs quasiment privilégiés nous restons impuissants, les observant, comme un flot mugissant qui avance progressivement pour nous conduire à l'anéantissement. La mission du MPCE est essentiellement la coordination du développement du pays. Cela implique quatre facteurs. D'abord, lecture et codification du niveau global au niveau politique. une komprensyon sektoriyel du global, une koordinasyon strategik des aksyon du gouvernement, une koordinasyon operasyonel du MPCE lui-même. Bon fò n di ke enstalasyon sila a chaje ak militan. Tèt chaje, genyen militan sdp, genyen nèg ki t ap pran bal nan manifestasyon, men rezilta kanpe dè barikad la ok. Rezilta kanpe dè barikad la se sa a, yon minis ale, yon lòt monte, sdp gen pouvwa a, men èske pouvwa sa a se militan ki genyen l, militan ki t ap pran bal, militan ki mouri? Daprè Rony Timothé, ben nou pral wè si se yon ministè ki pral panche sou sò anpil militan yo t ap maltrete nan manifestasyon. Antretan, anplwaye ministè afè etranjè ak kilt yo menm yo aplodi chodman ansyen minis Claude Joseph nan moman li t ap kite biwo li jounen jedi an. Fò n di ke Claude Joseph ranplase nan pòs sa, apre li fin pase 21 mwa nan tèt chanselri ayisyèn nan. Sa se le dosye chòk. Fò n di ke 2 zan apre lanmò li nan kondisyon twoublent, defansè dwa LGBT Charlot Jeudy, ebyen gen yon òganizasyon kouraj. Òganizasyon kouraj la se yon òganizasyon ki ap fè pwomosyon pou gason ki renmen gason, fanm ki renmen fanm. e li kontinye reklame jistis pou sitwayen sa a, alò sitwayèn nan. Daprè Serge Moïse, ebyen gen spesimèn kadav la yo voye nan peyi Etazini pou otopsi, men jiska dat, daprè sa li di, pa gen ankenn avanse ki anrejistre. Responsab pledwaye nan nivo òganizasyon Kouraj la mande otorite konsène yo pou kapab fè tou sa yo konnen pou eklèsi dosye sila. Bò kote pa li, Gabriel Yerice Ceron Li denonse yon ansanble akt diskriminatwa kominote LGBT a li menm fè objè nan peyi Dayiti. Anpil moun nan majorite a wè yo kòm moun ki malad mantalman. Ayisyen sa yo k ap reklame estati transjanr yo prezan nan tout konpozant yo nan sosyete a e patisipe nan transfòmasyon sosyal daprè Gabriel. Si n ka kwè li, yon travay sansibilizasyon dwe fèt a la baz pou kapab pèmèt popilasyon notamman. Sila yo ki pi jèn pou kapab aksepte divèsite janr ak chwa oryantasyon seksyèl chak grenn moun. Nou pral pèmèt ou tande nan sans sa a, Etera Estenfil. Donk, aparaman lè w wè l w ap konnen s on fanm k ap pale. Men, s on gason ki transfòme tèt li an fanm. Li te rele Anderson Estenfil. Kounye a la a, li chanje non, li rele. Mon Konpè Mix. E jodi an se avèk anpil tristès e anpil pèn ke nou reyini sèten kòlèg e jounalis de la près pou nou ofri yon konferans de près e nan dat sa ki se 25 novanb e sa fè 2 lane kote ke nou pèdi yon potorik gason nan kominote a nan sektè dwa moun nan ki se Charlot Jeudy e Yon 25 novanm 2019 ki te mouri anndan lakay li e jiskaprezan lanmò sa poko eliside. Nou menm antanke òganizasyon dwa imen nou kriye jistis pou ki rezon? Paske Charlot se te yon sitwayen ki t ap viv anndan repiblik lan e si nou pèmèt mwen prete kèlke mo ke l konn mansyone, les droits humains ne sont pas un buffet. M panse ke antan ke sitwayen ki te gen dwa e pou l viv anndan sosyete a, m panse ke li mouri nan yon sitiyasyon ki te vrèman kritik e nou mande leta pou pran responsablite li pou bay jistis ak sitwayen sa a ki te mouri nan dat 25 novanm 2019, kote jodi 25 novanm 2021 an, sa fè 2 lane, kote ke nap fè pledwaye, yon otopsi fèt, jiska prezan nou poko ka jwenn rezilta. Nap mande leta pran responsablite l, afin ke sitwayen sa a, Charlot Jeudy, rive jwenn jistis li. Nou genyen 2 biwo davoka. ki sou dosye a ki tap ede nou fè swivi men malerezman nou konnen an Ayiti kestyon jistis se vrèman pa yon bagay ki fasil e li lenjistis li touche divès sektè divès kategori e nou genyen ministè jistis ki te genyen sa an chaj pou te fè otopsi a, pran spesimèn yo, voye fè analiz aletranje ki pou rive abouti a yon rezilta. Efektivman, otopsi an fèt, men jiskaprezan, nou poko janm kapab gen yon rezilta pou nou konnen kòman sitwayen sa a te jwenn lanmò l. Demen si Dye ve oubyen samdi, n ap vini avèk yon seri de emisyon spesyal sou Fòmasyon gouvènman an paske dosye sa a m pwomèt nou ke mwen pap lage l ok mwen pap lage l e map fè anpil analiz map vini avèk yon seri de batay ki te gen nan palman an e jounen jodi a lè w wè anpil nèg kanpe yo di w yap goumen pou pèp e manti donk m ta renmen wè kiyès moun jounen jodi a la ki pral mande pèp la pou manifeste Se sak fè w wè ankenn lidè pa ka di pèp la manifeste ankò non, paske yon bagay pou konprann, bagay yo vrèman dwòl nan peyi Dayiti. Avan mwen ale, mwen vle fè yon ti rezonman avèk nou pèp ayisyen. An 2018, Brezil sòt jwe avèk Bèljik, Bèljik bat Brezil 2 a 1 nan koup du mond. Brezil elimine. Fanatik yo sou lè nèr. Jovenel Moise pran desizyon pou monte pri gaz la. Se nan menm moman an, sa w tande a la eskonbrit pete dans la République. Jovenel Moise manke ale. Jovenel Moise nan sitiyasyon difisil. Peyi lòk. Men pandan peyi lòk la gen anpil lidè k ap mande popilasyon an kanpe dèyè barikad yo paske barikad se avni yo. Se pa lòt moun se Mèt Andre Michel. Men tande non, gen lè se avèk Jovenel yo te gen pwoblèm paske jounen jodi a la men Ariel pran pouvwa a e yè nan diskou li an, Li pase a pye jwen sou nesesite pou ta kapab monte pri gaz la. M wè poko gen moun ki di anyen. E menm nèg sa yo ki te mande popilasyon an pou kanpe dè barikad yo swit ak kesyon gaz la Jovenel te monte ki te leve yon emeut Dans la République, ebyen jounen jodi a la mwen menm nèg sa yo kanpe bò kote Ariel pou al monte pri gaz la. M pral wè kisa pèp la ap di. Menm lè se ta yon nesesite wi pou monte pri gaz la, men m pa kwè se gouvènman sa k ta fè l. Paske gouvènman sa ki genyen moun sa yo ki t ap mande popilasyon an pou leve kanpe rete dèyè barikad non paske pri gaz la te monte. E menm nèg sa yo ankò ki yo menm pral nan konplo pou monte pri gaz. Ou wè le pwoblèm? Se te jovenel m pa pou pèsòn nèg men m vle nou konprann eske se jovenel ki te pwoblèm nan la repiblik antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.